Kèk sitwayen ki pa apiye mouvman an fè konnen gen anpil moun ki pa gen anyen pou wè ak aksyon gang yo ap mennen ki deja viktim anba mouvman Bwa Kale a. Bon, Bwa Kale, Bwa Kale l ye! Gang ap pran peyi a nan men nou pou nou defann tèt nou avèk manchèt la! Boule tèt boule kay Operasyon an lanse Boule tèt boule kay bandi Operasyon an lanse. Kou. Diane pa di pèp la pou l al rache inosan men grenn bandi ki enpoze l viv la bandi ki di l ke fò l kite katye l pou l kouri al yon lòt kote a nou di kisa n ap fè l jodi. Abitan nan Kanapevè bloke wout la ak kawoutchou ki tap boule depi granm maten an akoz responsab nan tèt polis la ta deside transfere enspektè ki tap dirije sou komisarya zòn nan e responsab yo fè konnen Yo pran desizyon sa a kèk jou aprè moun nan zòn Kanapevè a te fin touye epi pase anba dife plis pase 14 jèn gason yo te jwenn ak zam. Yo te akize yo kòm manm gang Vitelòm lan ki ta pral bay lòt bandi bakòp nan Debussy. Aprè popilasyon an te fin bloke lari a, boule kawoutchou pandan tout jounen an, otorite yo nan tèt lapolis la sanble pran desizyon Pou retounen enspektè a nan plas li. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, yon fwa ankò ou konekte rezo enfòmasyon M. Sofia TV 83, rete la ansanm avè n men nouvèl la an detay. Kote nap pale a la yo fenk revoke komisè gouvènman Gonayiv la mèt Sera Gazius aprè li te fin libere chèf gang kokorat san ras la, nou vle pale de Williams Raymond, nan moman nap pale a la Y ap mennen yon gwo ankèt kote lajistis gen posiblite pou rele l vin bay plis eksplikasyon sou zak sa. Yo fè konnen tou komisè a ta pran yon kantite kòb pou ta libere chèf gang lan. Ansyen komisè a t ap eseye defann tèt li pou jistifye kèlke rezon li ta libere chèf gang Kokorat San Ras la. N ap raple komisè a se youn nan jij ki pa sètifye tankou komisè gouvènman Pòtoprens lan, se sa anpil moun fè konnen. Pou lenstan, Me Tira Gazius nan kanpe lwen e yo mete l kanpe san sòl. Ansyen anbasadè Edmond Bocchit nan Washington bay anpil eksplikasyon sou skandal ki pete nan peyi Dayiti e l fè konnen yo akize l mal e se ansyen minis Claude Joseph ki ta akize l pa rapò ak kantite lajan yo di k ap brase nan anbasad Ayiti a nan Washington. Lòt nouvèl, genyen yon gwo distribisyon manchèt ki fèt nan jefò kote katye nan Pòtoprens yo ap leve kanpe kont gang yo e se sa yo fè konnen mouvman Bwa Kale a ap repandi nan tout peyi a, li fin pran pye nèt e yo fè konnen tou y ap eseye batay pou anpeche pou gen moun nan popilasyon an ki ta inosan viktim epi pase anba woulo konpresè Bwa Kale a. Yon avyon lame amerikèn. ki livre bay responsab Ayiti yo 4 nouvo blende nan moman Ayiti ap goumen kont gang yo, konpayi ICAS la jounen jodi a la pote vini 4 lòt blende sou 18 Ayiti te kòmande yo e ki te fè n konnen toujou gen moun ki fè konnen Ti Mari pap monte Ti Mari pap desann anyen pap fèt si popilasyon an pa deside pran manchèt li kote yo fè konnen se gwo tèt nan leta a ki ta an konivans ak bandi yo e blende ki vini yo la pap ka regle anyen si tout fwa pa gon konsyans nasyonal ki fèt. Plis detay nan nouvèl la, Guerrier Henry boukante lapawòl ap eseye pote plis eksplikasyon, nou se Sofya TV 83, rezo enfòmasyon an. Èske yon mouvman konsa, an lye e plas m kanpe l, m ap striktire l, m ap asire m ke pa gen de moun ki viktim. Map asirem pa gen de moun, pa gen inosan kap pase pou koupab. Map asirem ke moun pa fè moun abi ladann. Map ranfòsel, map anbelil, mal pwòptel. Paske se yon sitiyasyon spesyal ki la jodia. Ya pa de demokrasi, ya pa de lwa, ya pa de règ, ya absoliman ryen. Leta te dwe di pèp la, map akonpanyew nan sa. Men si son lòt bagay nèg yo bezwen fè, men BK ap jene, an jeneralize l. Bon, kòm Kanapevè te tou lanse mouvman e BK vèsyon dechouke bandi, men ke Kanapevè apre tantativ sa pou yo fè pou yo retire yon polisye ki tou senpleman se yon ayisyen avan menm li polisye konsyan de sa kap fèt la li pran de desizyon si se ta rezon sa pito m pa fè kòmantè paske m pa konn ki rezon oubyen m pa menm konfime èske yo tap revoke l vre m pa gen done m pa gen detay se de tanperaman m pa kap analize san m pa gen fè ou wè m tou kanpe sou li m pa pral di anyen de li ankò paske m pa gen done depi w pa gen done w pa gen enfòmasyon ou pa ka analize dan le vid menm kòmantè pito w pa fè. Ok Dakò Sa vle di ke Se paske ou pa gen yon leta Mwen menm Komisè gouvènman sa a M pap baw manti Kijan misye fèm aprè midi an chita yon kote epi lap enjoy li a rès lajan an. Kijan misye fè Gonayiv? Men Gonayiv la, èske Gonayiv la yo te bay sou blòf li te oubyen Gonayiv la te toujou yon bagay serye? Di m sa, Gonayiv, èske n te toujou sou blòf oubyen yon bagay serye n te vle regle? Yo toujou ap di nèg Gonayiv bagay eksetera, antouka. E nèg Gonayiv pa jwe men mesye. Si yon sibtiti, si yon komisè di gouvèneman ekskize Barbara sa a, pa gen jwèt ladan l. Epi, genyen, m pa konnen kiyès ki mete estrikti sa a an plas, te genyen yon rezo ki te konn fonksyone tou nan Senlwi di Sid, kote ke Jamayiken yo te toujou vin avèk aktivite zam. Dans un premye tan, Jamayiken yo, se pran yo achte yo te konn vin achte zam, pot kokayin pran zam. Men yo vin konstate sikui sa a, zòn sa a, gen yon bon aktivite k ap woule ladan l. E sa k fè gon koneksyon ant gang yo e nèg politik yo. Pase ki pou ki sa se nan menm zòn sa a e le fame John Joel Joseph te pase nan menm rezo. Se yon rezo yon gwoup rezo trafikan ki pèmèt ke John Joel Joseph pase rive Jamayik men e nan zòn Senlwi. Sa vle di se yon rezo ki te konn bay zam. E men depi kèlke tan blan vin konstate kèt pase E se la map poze tèt mwen kestyon, eske blan an konnen nwa sur blan, eskel klè sou kestyon sa, l konn zam a minisyon kap antre? Tande sa m pral di nan wi. Yo vin remake gen yon volim minisyon k sou mache a. ki kousikite, sa vle di ke ki pa soti nan sous nòmal li, kote yo konn soti. E se lè sa y ap vin dekouvri se de gwo dil nèg vilaj fè avèk de kolonbyen ki tou pote zam, minisyon, dwòg nan vilaj. Lè w wè misye erije l an patwon, an mèt. Kòman an bawon. Misye pa gen, misye pa gen kidnaping sèlman nan achiv li. Se yon nèg ki nan gwo trafik. Sa vle di lè ou wè nèg yo bezwen kontwole lanmè a e pa pou granmesi. Dènyèman m ap pale avèk yon moun nan nivo latwàn li di m non. Yo goumen anpil pou ke. Pa genyen twòp, pa genyen twòp zam e minisyon k antre. Yo pa ka di pa gen ditou paske yo pa ka verifye tout kontenè yo men Leta konnen ke Vilaj genyen 2 bato ki soti de Kolonbi ki pote e minisyon avèk zam, dwòg nan baz Izo. Sa vle di ke. Lè w wè w gen yon Leta ki gen enfòmasyon e ki pa gen volonte pou l rezoud pwoblèm nan, sa ka rive ou bouke goumen tan ke w pa tape Leta sa a. Kouman w vle yon nèg ou komisè di gouvèneman nan yon vas mouvman operasyon Bwa Kale ou deside libere yon chèf gang? Bon, ki sa k eksplike komisè sa a pa nan plas chèf gang nan? An byen ou an mal? pou on nèg nan sa on nonm ye la jodi a, pou on komisè di gouvèneman pran desizyon pou libere on nèg ki nan gang, ke laklamè piblik deklare kòm chèf gang ou chwazi libere l, an, pou nèg sa a pa jodi a on kote, an byen ou an mal. e ke ou tande yo revoke l yo revoke l epi lavi kontini paske lè w revoke nèg la lè w revoke yon jij ou byen yon komisè gouvènman a pou yon bras ou revoke l ki mele l bon l fè paske li gentan fè yon kalkil li di sa m pral fè a la li sijè a revokasyon fò m asire m ke Sim revoke m ka woule m ka woule enben misye woule lap woule wi epi gonayiv malgre sitya konsa epi nou kanpe konsa nap gad misye kote misye hein m do fò misye ta yon kelke fòn ta depoze misye kelke pa an byen ou an mal pase fò gen de. Leson trase! Jodi a si w di yon ti nèg, yon ti jèn gason ki potko nan gang, a monchè n ap fòme yon gwoup la ladan, l ap reflechi anpil anpil pou l antre ladann. Poukisa? Paske y a un fameux mouvement denomme BK. Kote nèg a di m pa pral la paske m ka mouri. M sonje te gen yon timoun, gen yon polisye k ap eseye moun ba l yon zam, li di non, manman m pa vle m antre nan chimè. Enben jodi an sosyete an pa vle, jèn gason, jèn fanm, sosyete an pa dakò ke lajenès pran yon lòt direksyon. ki kontrè a la bòn vwa kote ke demen li bal deranje tout yon peyi sosyete a pa dakò pou jenès la pran direksyon sa depi ou pran l beka sa vle di èske yon mouvman konsa an lye e plas m kanpe l map striktire l map asire m ke pa gen de moun ki viktim. Map asirem pa gen de moun, pa gen inosan kap pase pou koupab. Map asirem ke moun pa fè moun abi ladann. Map ranfòsel, map anbelil, mal pwòptel. Paske se yon sitiyasyon spesyal ki la jodi a. Ya pa de demokrasi, ya pa de lwa, ya pa de règ, ya absoliman ryen. Leta a te dwe di pèp la map akonpanye w nan sa. Nèg la minis oubyen l direktè jeneral. Li konnen l konsyan ke li paka bay li pap bay rezilta. Epi ou konnen malgre tout mwen onètman m pat panse. M mande mwen menm m konn pale avèk minis la. M di minis la plizyè fwa poukisa w pa bay demisyon. Menm jan m te konn mande Dorcé. minis jistis pou l remèt demisyon l. Bon, yo pa t ap imilye l jan yo imilye l la, men si l te bay demisyon li t ap soti gran. Lè w pran yon minis konsa, edikasyon nasyonal, men fò Nesmy konstate ke l echwe. Kounye a, tout travay ke w te fè sou Martelly, Lamothe, jan w t ap pouse edikasyon eksetera, yo te kòmanse wè de chanjman k ap fèt. Men jodi a w pase lèd. Sa vle di ke w al mal fini karyè w. Ban m yon lòt non minis ankò non ke n konnen. Emili Pwofèt. Bon s on moun yo te konnen ki te nan literati, ki te nan kilti. Zuzu tou lè maten, Majik 9 eksetera. Ti Zuzu franse. Epi gad kijan l al fini la pou 2 gouden. pou yon ti lajan bon men men pi gwo desepsyon m non se pa yon desepsyon je korije trè rapidman m gen anpil respè pou moun ki konnen men lè konesans ou an pa itil anviwònman w e sosyete notamman peyi ke w ap viv lan yon bagay ou vin pa anyen kot madan maniga HCT. Sè, sonje m toujou di nou sa, moun yo pa moun. E nou k pran yo pou moun, moun yo pa moun nan. Sonje mwen toujou di nou sa, ok, moun yo pa moun. Kout mande Maniga li konprann depi li chire pwòp pwòp pa la son kesyon de manje li ye se kouman kouman map fè poum manje m konnen tout bouch moun fòn fò manje pa son pwoblèm manje li e pa lòt bagay non kout mande Maniga hum Kot madan Maniga? Hein? Moun yo ap ede m la wi. Lè w pran pa egzanp Rika Pyè, bon Rika Pyè Lanbè toujou konfime e Lanbè di li gen prèv irefitab ke se yon vòlè dèlko. Lanbè, je site Lanbè ki di ke misye bon yon peyi yon nèg nan site kòm yon nèg k ap vòlè materyèl leta epi ou vin mete l nan tèt leta pou l fè kisa? Pou l planifye. leta pou yon pèp tèt anba ok vrèman yon pèp tèt anba ok sa vle di ke yo yon nèg y akizel nan vòlè epi kounya ou vin bal planifikatè yon peyi hein antouka se konsa ayiti a ye se konsa nou vlel ye pa gen pwoblèm nap kontinye ki lòt minis ankò ke nou konnen la humm. Ban m yon lòt minis ke n konnen non, pa gen ankò? Hum? M ap gade sou Facebook la pou m wè si m jwenn non minis yo paske m pa konn non yo mwen menm. Ki lòt nou gen ankò la a kòm minis? Hum? Sante piblik. 84 lane. 84 lane epi men sante a tandi ke Alix Larsen Alex Larsen son nèg ke anpil moun te konnen sou Preval kòm yon bon grenn minis epi kal fini tèt li karyè l la kòm yon granmoun ki te gentan fin kouwone karyè l epi gad sa l fè la lal pran djòb minis nan men Ariel en. Epi ou konn sak enteresan an, banm eksplike nou, se ke chak mwa salè nèg yo vini ak tout avantaj yo, èske ou konnen ke chak minis se ant 3 a 5 mil dola chak mwa ke leta ba li pou yon dezyèm rezidans, ou te konn sa? Minis yo k la k pap regle anyen an, se chak mwa, e mwen avè w k peye kay li wi. Menm si l gen yon kay Pòtoprens deja, men gen yon dezyèm rezidans. E se sa m te konn toujou kritike palemantè nou yo. E sa m te toujou konn kritike Youri Latòti pa egzanp. E sa m te konn kritike Boplan. Lè w pran yon nèg tankou Boplan ki gen plizyè apateman nan Pòtoprens, Vivy Mitchel eksetera, misye gen plizyè apateman, l ap lwe moun apateman. Sa vle di se yon nèg ki pa gen pwoblèm kay pou l rete nan Pòtoprens. Enben, kwak sa, pandan tout manda l la, Leta ba li ant 3 a 5 senk mil dola lemwa pou l peye yon dezyèm kay. Lè w pran Joseph Lambert tou, tout moun konn nèg sa yo gen kay yo. Lè w pran yon nèg tankou Don Kato, Jean Renel Senatus, Patrice Dumont, moun yo pa, kòmsi, gen yon tandans kòmsi moun nan ap di, a, entèl, se pa vre! Bon, pou konnen ke ou gen kay ou deja. e ke w aksepte dayè an tèm de koripsyon, kite m presize sa pou nou jodi a, bastyon koripsyon dan peyi a an jeneral li woule dan Parleman e dayè gad tren de vi Parlemantè yo, lè nèg a soti depite oubyen senatè gad nivo de vi l, bon gen itou k fini pòv. Li pa gen anyen lò pou yon nèg ki sot an pwovens ki pat panse ke bagay te konsa e ke tout sikonskripsyon l lan e sou do l li repoze. Moun mouri se li menm, antèman mouri se li menm, nèg a pral nan otèl, kòb otèl la se li nèg a. Men genyen se de sipè entèlijan tou, yo jere sa. Men malgre e dayè koripsyon an Ayiti fèt ankò an gwoup. E jodi an. Gad non sitiyasyon difisil ke n twouve la, tout moun pe bouch yo. Pa gen moun ki vle di yon mo. E ou konn sa m renmen, se pa di kòk alàn men, m fè revirman trè rapidman la. Ou konn sa m renmen nan BK a? Pa gen okenn politisyen ki kapab reklame l. Ou konn poukisa? Grenn politisyen k pat nan gang nan misye mouri. Grenn politisyen k pat janm gen koneksyon ak gang nan misye mouri. Yo rele l Eric Jean Baptiste. Mèt reprann pou nou ankò. Grenn politisyen ki tap evolye sou teren an, ki pat gen relasyon avèk gang, li rele Eric Jean Baptiste. E se sèl nèg ou sonje nan yon peryòd misye te deside pran lari. Fè manifestasyon tout kote di fòn eradike gang e pa tout nèg ki ka di sa paske nèg la konnen m pral nan eleksyon m pa ka deranje gang nan ok nèg la di m pral nan eleksyon m pa vle deranje okenn gwoup gang pou demen si Dye vle lè m bezwen lè m bezwen yo pou sèvis pa m pou m pa jwenn yo. Pa gen nèg ki ka pa gen nèg ki ka oze pale de sa Bon, m ta renmen yon nèg pran mikwo pale de sa Epi m di w, men ekip ou M di w men ekip ou Men baz ou, men gwoup ou Sa ka rive ke ou pa t konn finanse l an ameman Sa ka rive ke ou pa ou pa chèf gang nan, men gen ti afinitè, gen relasyon ke w devlope avèk yo. Se sa k fè nan sa k gen la a, e pa tout moun pa ka pale. Depi nèg a gen rèv pou l al nan eleksyon, gon jan l kanpe fas a bandi an. Gen deba li pa ka fè. ok ok trè enpòtan gon zanmim ki di ke gon zanmim ki di l pa fin dakò epi l site yon non mwen banm reponn zanmi an san m pa san m pa san m pa site non moun ou dim nan. Enben, voye yon son kote zanmi w lan t ap kritike oubyen kalonnen sou gang pou mwen. Moun sa w ekri a, voye yon kote ou sonje l t ap Menm jan w wè l, yo toujou pale de lòt kalite sijè, voye yon kote kote l t ap pale de gang ame. Lè zenglendo. Pa bliye se Sony Bastien ki en ki vin avèk le mo zenglendo. Lè zenglendo te kòmanse ap bay pwoblèm nan Pòtoprens. Bagay moun pat janm konn wè lontan, nèg ap monte estrikti, menm militè te antre nan mouvman vòlè. Èske ou konnen se brigad vijilans yo te konn mete nan de katye? Gen yon ti kras sanble a Bwa Kale a. Mwen menm mwen leve nan yon katye popilè ke yo rele Bèten. Bèten se kote ti vòlè konn ap fonksyone an vètu an vwala. Epi son bon maten moun yo leve yo di ke plu jamè. Epi yo monte brigad. Premye gwoup moun brigad la pral manje se ti moun zòn nan ki te nan vòlè wi. Chak maten ou leve ou tande gon de twa ki mouri. Yal pran yo lakay yo. Fòm di w. E yo gentan enstwi afè a. Brigad la gentan fè enstriksyon afè a. Tout enfòmasyon gentan vini. Epi y al manje yo. Yo manje plizyè. Ou vin rive yon kote nan zòn Bèten. Yo egzije w lè w pral, lè w kite boutik ou pou w kite l ouvè wi. Paske yo bezwen, y ap tann ou pou yo wè kilès ki pral vin ladann nan. Moun pa ka vini. Bèten sa a ke w ap gade la a. S on zòn jewografikman, s on zòn kote ibanizasyon jan l konstwi, tout kondisyon reyini pou ta gen gwo gang ladann wi. Men non, sèt zòn a yn istwa. Kounya, gwoup sa k te kanpe la. Depil gen 2 notab 2 moun serye ladann ebyen gwoup lan kanpe l di pap janm gen bagay sa nan zòn nan e de fèt ou ka wè gon nèg ki vin fè kkta men paka gen 2 ti vòlè k vin ap erije tèt yo an mèt m sonje te gon bann ti mesye ki te abite bète ki te nan gran ravin ebyen detanzantan chak fwa yo monte yo manje 2 grenn ladann. jiskaske gen yon bann ki di yo pap monte ankò. Lè w pran Muscadin, ojodwi, Muscadin c'est un commissaire du gouvernement. An n di si Muscadin pat komisè gouvèneman, Muscadin te ka yon senp sitwayen, yon nèg ki pa nan dakò mouvman sa kap fèt la. Paske seke fè Muscadin se pa son wol. Sa nap fè la pa gen okenn rapò avèk sa yo rele parketye. Li pa gen anyen a wè kòm komisè gouvèneman. Men se te sitwayen, menm jan anpil lòt ki santi ke sa kap pase a konsène l e ke li ka viktim, pitit li, madanm li kap viv anndan peyi an ka viktim tou epi l pran desizyon sa. Sa nap fè a pa gen anyen a wè, pa gen okenn kote sa Muscadin ap fè a ekri nan okenn lwa. Men nan yon sitiyasyon eksepsyonèl, il fòk ki yè de desizyon pwopòsyonèl. Dispansasyon, sa vle di ke, enben Muscadin pran desizyon an, sa ka rive tou wap gen de zòn, gen de gwoup de nèg ki di w yo menm, nèg pap vin fè dezòd bò lakay yo. Gen yon kesyon pou n poze. E si yon nèg pa gen kapasite oubyen kòm pa gen anyen ki ekri sou gang an Ayiti? Ou sonje m te pale w de istorisite gang, kijan gang nan fè vin kòmanse monte fòmèlman, kijan gang fè kòmanse vin enstitisyonalize. M ap reprann pou ou, nou sòm an 1991, gon gwoup moun ki deside met Jan Bètran Aristid prezidan de la Repiblik. Men moun sa yo se pa de moun ki te gen zam nan men yo, se de sitwayen ki te kwè ke apre koze makout la, fò yo jwenn yon moun ki pou vin libere yo nan sa ke yo ye a. Ils ont fait choix de Jean-Bertrand Aristide. 7 mwa apre, Jean-Bertrand Aristide pran yon koudeta bèt. Malgre la rezistans ayisyèn, malgre la rezistans de la masse, Jean-Bertrand Aristide pa t kapab retounen. E lè Jean Bertrand Aristide bral retounen an 1994, misye bral monte epi l di fò l gen ekip li. Paske si l te gen ekip li, se vre ke li gen de senpatizan, se vre ke li gen de moun, men moun sa yo se a bouch yo sèlman. Epi w sonje Aristide bral kòmanse monte ekip li. Ti mesye e la fanmi se lavi yo, yon bann ti mesye Site Solèy, nèg yo bral kòmanse konstitiye yon gwoup. ki gen zam nan men yo. E ou sonje lè l ta pral eseye etabli relasyon, fè gang vin bay lame a lapolis, Christine te di non l pa nan bagay konsa, nou konn sa k ta pral rive Christine pi devan. E efektivman, Jean Bertrand Aristide kite pouvwa a an 2004, enben ou pral gen yon gwo rezistans ame fas avèk pouvwa tranzisyon an, pouvwa administrasyon Boniface e Latortue a. Ou pral gon gwo rezistans ame nan Site Solèy nan Bèlè. Hein? Paske il avè apri la leson. Eske ou sonje sa k te pase vandredi 27 mouvman rat pa kaka sourit pa travèse? Se te 2 nèg ame. Men nèg sa yo nèg ki te pro Aristid. Sa vle di ke pou yon nèg pale de gang fòk konn jenès gang. Kijan gang kòmanse fè monte an Ayiti. Kounya men genyen de moun tou ki di ke bò lakay yo, yo pap dakò dezòd la. Yo pap dakò yon gwoup gang vin ap vòlè la bò lakay yo oubyen paske dan tou sa le pwoblèm se kwa? Se labsans de leta, se paske pa gon leta fò. Men si te gon leta fò, ki afè de nèg di li pap dakò vòlè vin bò lakay li? Dayè vòlè a tap gen limit tou. Men, nèg la pa t ap ka di tèt li, se mwen k pou jere zòn mwen paske lapolis pa ka ban m sekirite. Menm jan jodi a, nèg la gen biznis, nèg la gen machandiz li k ap pase Matisan e ke l oblije peye bandi a. Èske l dwe peye bandi a? Li gen yon chwa. M pap peye bandi a epi m pa fè komès. An klè, lè bandi an ap egzije chak chofè k ap pase pou peye a, chofè sa a yon nivo oubyen yon lòt li kontribiye pou gang nan achte zam, achte minisyon wi. Men èske l a lechwa? Il n'a pas le choix paske fò l woule. Men, nan yon leta kote leta respekte tèt li, ki afè kòmsi nèg a zam kanpe bò lari ap fè moun touche sa? Ap mande moun touche lajan? Pa t ap gen sa. Kounye a, gen dwa gen yon zòn, gen dwa gen yon blòk ke gang nan bezwen pran, gen yon gwoup nèg menm jan yo te fè l nan Debisi, menm jan Kafou Fèy ap fè l la jodi a, menm jan Kanapevè ap goumen pou yo di ke gang p ap vin nan zòn yo. Se vre ke moun sa yo se pa de moun ki gen zam nan men yo, men yo gen de manchèt ke yo deside pran, yo di sa p ap rive, epi yo fini. Yo pap fini. Men, tou sa kelkeswa kote ou vire la se paske pa gen yon leta ki fò. E a tit de enfòmasyon m pral bay moun sa si n pat konnen l. N ap sezi tande koze sa. Sa se nouvèl. Pase gen yon diferans wi. Analize ou ka di ah se Guerrier wi kap eseye foure yon bagay nan tèt mwen men an matyè de lenfòmasyon se lenfòmasyon. Si chen mechan pat la. Paske 2 gwoup gang kap goumen a la polis kap goumen avèk gang se pa menm motivasyon non. Èske nou konnen ke 2 gwoup gang yonn ap goumen a lòt gang yo gen plis motivasyon ke yon polisye si yo wè yon polisye nan operasyon. Èske w te konnen tou ke sa menm rive dèfwa ke gang nan, chèf gang nan se te veritab le chèf e gang nan gen plis disiplin ke lapolis nan fonksyonman l, nan dewoulman yon operasyon oubyen yon konba ke y ap mennen? Sa vle dire ke piga nenpòt nèg kòm si panse li fasil fò ou gade sosyoloji peyi ya jan li ye sak fè gwoup gang yo vin gen tout pouvwa sa yo men gen nèg ki di tèt yo yo pap fèl epi nèg la gen zam nan menn lap itilize zam nan poul kapab viv Kounya se leta k pou pou deside di klèman ke nèg sa yo se nap fè avè yo. Men jodi le pèp klèman idantifye 2 enmi k anpeche l viv k anpeche l fonksyone. Kouman w vle moun debisi ap dòmi lakay yo pou ke nèg. Manno villa l voye gang vin anpeche moun nan domi li pap pran sa nan men w e se sa poun te fè depi lontan lè konsa nou patap gen gang nan peyi a si lè gen 2 3 nèg ki vin nan yon zòn ki vin erije tèt yo an chèf nou debranche yo menm jan li konn fèt nan zòn bò lakay mwen nan bèten je parle de berten komin de kafou seksyon kominal rivyè fwad 11 èm seksyon kominal. Fòk depi lontan n te klè ke n pap sitire gang. Paske gang nan li grandi nan mitan popilasyon an. Mwen di w Bèten pa egzanp premye gwoup moun yo gang nan brigad la manje se timoun zòn nan. Premye gwoup moun yo timoun zòn nan. Se timoun zòn nan yo manje anvan. Men. Pèp la li menm li idantifye gang k anpeche l fonksyone a. Poukisa tout moun fokis sou Vilaj? Poukisa tout moun fokis sou Gran Ravin? Poukisa tout moun fokis sou Vitelòm? Poukisa tout moun fokis sou Lanmò San Jou? Poukisa tout moun fokis sou Jeff nan Kanaran? Poukisa tout moun fokis sou Luckson nan Senatè Luckson? Oubyen gwoup Koko Atsan Ras k ap bay pwoblèm nan Latibonit? Se paske moun yo idantifye moun k ap anmègde yo a k ap bay pwoblèm nan. Yo pa di lòt gang yo tou se de sen ke yo ye. Men yo konnen lòt gang nan egziste. Dènyèman, gen yon desepsyon m pran. M wè yon chèf gang k al distribiye kaye. nan yon sal de klas epi pwofesè ap mande pou yo aplodi l. Mwen, men sa yo bay kòm imaj. Mwen menm jodi an fòk gen yon leta ki fò ki pou di ke nou p ap tolere okenn gang ame nan peyi a. Men jodi a nou poko nan faz sa. Ann pa bay tèt nou manti. Nou pa bay tèt nou manti. Antouka sou enfòmasyon. ki gen nan Kanapevè la, m espere enspektè a bay plis eksplikasyon sou ki sa l gen avèk responsab polis yo, piske mwen menm m gen yon vèsyon kontrè. Enspektè, èske nou te sezi zam sou nèg yo? Konbyen zam yo te ye? Kote zam yo? Èske ou remèt yo deja? Si w ap remèt yo, kè menm a yon rapò. Ki sa k pase nan kesyon dekont yo? Èske dekont yo te byen fèt? Se menm kantite zam yo yo n te pran? Paske se enfòmasyon ke m gen ki soti nan lapolis se yon bagay konsa. Se yon kesyon administratif ke l ye. Lè yo sezi de zam fò ke yo achemine zam yo dan direksyon jeneral lapolis.